Nou pa ka di ki korona viris anndan peyi a vre. Zero ka. Pa gen korona nan peyi a vre non mon frè. Pa gen korona. Pa genyen radòt. Ki bagay korona viris sa? Pa gen afè korona viris isi. Mon chè pa gen yon grenn korona nan peyi a tande. Pa gen okenn ka korona nan peyi a. Se kalite repons sa yo ou kapab jwenn lè ou mande yon moun konbyen ka korona viris li konnen ki konfime an Ayiti. Dapre anpil nan yo, yo pa konnen kisa ki korona viris la. Genyen ki di se yon fè politik li ye. Pou lòt, fòk ministè sante piblik ta pwouve ka tout bon nan peyi a. Bon, nou menm nan bagay kowonaviris la, nou menm nou pa konnen bagay konsa. Pa gen kowona, sof ke nou menm, n ap bwè gwòg an nou. Gen yon ka, de ka, twa ka, jiska 15, nou pa ka konnen. Men pa gen moun ki ka jistifye yo, yo ka moutre yo, yo ka pwouve sa yo di yo. Sa vle di zewo ka kowona a? Yo di genyen prè de 16 ka, yo pa pwouve anyen. Anvan lan, si yo te pou velo mwen, ki lopital ki resevwa moun sa yo? Yap di gen yon ka, gen 2 ka, gen 3 ka. E devan tout moun ou di Roodboy deja demoutre ke se kidnape yo t'al kidnape l, kote ke yo, kenpòt 8, 10 machin vin pran l, vin pote bouwo avè l al avè Mibalè. Ou di Roodboy li pa pran medikaman? Li pa pran anyen, sèl yon ti te cho, yon ti pen, bon meri di ou t bay lakay li. Sa vle di nou menm ayisyen kounye a nou reziye nou? Chèn pa konfime. Mwen pa konfime pa rapò ke mwen pa ko janm pase sou yon chèn antre gid televizyon pou map regade ke nan yon sant de sante kote ke yo di w moun sa son viktim de kowonaviris. M rete kwè sa son fòm. Kounye a m tande gen 15 ka. Nan peyi an, 15 ka sa m poko. Yo pa janm moutre yo. M pa konn kote 15 ka sa yo ye, si yo nan lespas, oubyen se anba lanmè yo ye, oubyen se yon kòb nèg yo bezwen fè. Pou chofè moto sa a ki te pale avèk nou nan Dèlma 32, li pa kesyon pou moun rete lakay yo. Di dyab bonjou l ap manje w, pa di l bonjou l ap manje w pi rèd. Nou reziye nou pou nou mouri. Pase, menm lè nou vle rete lakay nou, pa gen yon moun ki pote soutyen ban nou. Pou di menm yon pen pou nou achte mete lakay an nou. Sa vle di jounen jodi a la nou reziye nou. Rete lakay n ap mouri. Pa rete lakay n ap mouri. Kachnen an vann 100 goud. Ou poko janm wè yo pa wè ankenn bagay ou ka pran pwoteksyon tèt ou. Selon yon lòt, pou ta gen kowonaviris nan peyi a fòk ta gen moun mouri. Menm jan ak yon bann lòt peyi Tankou Sendomeng ki gen 53 mò jodi a. Men Sendomeng la, Sendomeng te jwenn 2 ka, men l gen 51 mò la a. Dat nou di gen ka kowona, pa gen yon grenn moun ki mouri nan peyi a. Gen kowona nan lòt peyi men li poko rive nan peyi a. Poko janm gen yon ka ki di yon moun mouri. Sa vle di pa gen kowona e nou pa al lopital, pa gen moun ki ban nou menm yon kas nen. Pa gen yon grenn ka kowona nan peyi a. Pa lage, pa neglije, pase maladi a la menm lè l poko lakay nou, Men li la kanmenm, pran prekosyon. Gen kèk sitwayen ki mete deklarasyon atis Roody Roodboy fas ak deklarasyon MSPP fè. Depi deklarasyon Roody Roodboy la, si te gen pèp, si te gen Ayisyen anndan peyi a, si te gen moun konsekan, gade, atan konsa Jovenel se 2 pa l pou l ta bay. Aprè deklarasyon Roody Roodboy la, si te gen moun nan peyi a, E pou tout moun ta leve kanpe, pati dèyè moun sa yo k ap plede ba moun manti nan peyi a. Deklarasyon sitwayen sa yo fè nou reflechi ak sitiyasyon an. Èske se sansiblizasyon an ki manke fèt bò kote otorite sanitè yo oubyen èske se sitwayen sa yo ki pa deside aplike konsiy. Si w renmen mwen, ret lakay ou, pa vin wò fò pa vin wè m.